Mercredi 7 juillet 2021, 1h du matin, un commando armé a fait éruption dans la résidence privée du chef de l'État. La vidéo est tournée en boucle sur les réseaux sociaux. Ce groupe a assassiné Jovenel Moïse, RL Prod, Edisyon spesyal pandan tout la semèn. Bonjou bonswa la fami Nan kad edisyon spesyal sila a ebyen nou vini avèk yon nouvo video Nouvo video kote ke genyen yon mesajè ki te pale an dat du 7 jen 2021 Men Bondye te bal yon mesaj pou Jovenel Moïse Li fè yon périple an 2021, an fevriye 2021, li fè tou sa l konnen pou te kapab pote mesaj la. Men l te resevwa mesaj sa depi 2018. Li fè konnen ke li chache konnen tout kote prezidan an te ye pou te kapab ba li mesaj la. en disant que ebyen ou pral mouri sou pouvwa la mission qui vous a été confiée ou mal fè misyon an se mesaj sa Bondye ba li pou l pote bay prezidan Jovenel Moïse men fòk souvan lè genyen yon moun ki anonse yon mesaj anpil fwa yo pran ni a la lejè paske genyen de mesaj ki konn chita sur la prophetie Men mesaj sa yo pa konn gen anyen de verite ladan yo. Se sak fè w wè anpil fwa gen nouvèl ki anonse gen nèg ki pran yo a la lejè. Ebyen, madam sa ki fè tout parkou pou te kapab jwenn avèk Jovenel Moise e finalman li anonse nouvèl la ak yon pitit prezidan an. Elle s'appelle la sœur Laura. Kisa li di nan revelasyon an Bondye di l ke. Jovenel Moïse pap fè 5 ans paske il a donné le pouvoir au satan le diable. Li bay nouvèl la partou yon mannyè pou ke prezidan an kapab tande nouvèl la. E o debu du mwa de jwen 2021 li patisipe nan yon emisyon avèk yon konfrè nou kote ke li revele enfòmasyon sila yon lòt fwa. Se evidan pou nou kapab gade, pa bliye m di nou ke emisyon sa anrejistre an jwen 2021. Bondye te voye m di 16 fwa kote prezidan Jovenel Moise e pou te toujou Bondye te ap voye m pote anpil mesaj ba li, li pat janm resevwa m men yon fwa m te arive m antre nan palè, m rete rantre nan palè 2 out. 2 out 2019, e mwen te wè l fas pou fas 19 desanm 2019. 14 desanm 2019 nan fineray manman madanm ni. Mwen te rankontre avè l, m te ba l lanmen, m te di l m gen yon mesaj pou li, ke Bondye voye l ta sipoze rankontre avè m pou m ba li l, piske l te leve epòl li, li pa t di m anyen. Ebyen 22 fevriye 2020 Bondye voye m pot mesaj la ba yon pitit gason l. Nan nòdwès, nan Obè, nòdwès, nòdwès zòn Pòdepè, nan Obè, nan izin, bò izin li an. M te, m pa t rankontre ak pitit lan, men m te, m te, Bondye te pèmèt m te gen chans, yon chimis li te fè m pale sou odyo avèk pitit lan, di l tout bagay nèt. E prezidan an konnen tout jan peyi an pral ye. E sa k fè ke li vini avèk koze referandòm an de fwa. E m pote mes m voye mesaj lan bay pitit lan epi m retounen te voye m te fè yon odyo pou m te voye sou rezo sosyo m te voye l bay chimis lan ankò pou revoye l ba li ki fè li di li pral fè referandòm ki vle di chanje konstitisyon e men pou Bondye se pa konstitisyon ki pral chanje se peyi a antyèman antyèman ki pral chanje m ap ba l e kòman sa pral fèt m te gentan di prezidan p ap gen eleksyon ankò Enben kòman sa pral fèt? Ou te di l sa menm? Nan odyo a. Nan odyo a. Te di l pap gen eleksyon ankò. M menm di l, m menm di l politik ap fini nèt. M te di l sa. M te di l pap gen depite, senatè. O! Wi, m te di l sa. E m te di, sonje w te, sonje depi 2018, ke Bondye te voye m reve l di w, an 2018, nan Nòdès, e nan fèt Sen Jan Batis, 23 jen, ke. Ranje mikwo a pou li pou mwen. Ke Bondye te, e, e. te voye di n. Ok, n ale. Mesaj 2018. Li pa p kite l fè 5 an an. Sa a se yon revelasyon m te fè. Se depi lè sa a m kòmanse jwenn mesaj lanmò. Li pa p kite l fè 5 an an? Paske l te ba l plas premye, li pran plas premye an, li bay li. Sa se premye revelasyon m te fè. Epi l vin voye m nan Nòdès, e Trou di Nò, pou m al wè ak ki sa l bay li. Li bay li ak dyab, ak Satan le Diable. Epi dezyèmman, mari m vin revele ke l ap bay li ak blan nan menm 2018 lan, epi 2019 vre, vre, apre 10 fevriye, 7 fevriye li bay li peyi ak blan. Poutèt sa ke Bondye di l p ap kite l fè 5 an. Ebyen mwen menm pou kesyon de lamò Mesye Prezidan Jovenel Moïse, Bondye fè m difize l plizyè kote. Mwen bay li deja nan radio. Bondye t diw li pral mouri tou? Wi. Oh oh. An men se sam di w, men poukisa ke lap mouri, paske l te bal plas premye, li pran plas premye an, li bay li ak ak satan le diab. Ok. Epi Bondye voye m di sa nan radio Louko Desir maten e nan maten deba wi radio eclair e mwen te bay li se te 10 fevrier Ki sot pase an 2021 la. Nan blocus tou mwen te fè yon en pase nan yon emisyon avèk mesye Pierre Richard Guillot kwè se te an avril. Mwen te di sa tou nan emisyon sa. E Bondye voye m fè e m te voye m nan radyo nasyonal Dayiti. E pi sa ki pase se ke mwen te nan radyo nasyonal Dayiti. Mwen te jwenn avèk Haïti Media One ki se yon radyo sou entènèt, an liy, ebyen li te entèvyouve m, li te voye l pou mwen, li te voye mesaj lamò lan pou mwen sou nèt lan. Pou Okap menm, Bondye voye m di sa, Bondye voye m menm kounye a pou mwen di men kòman gouvènman sa a pral ye, men kòman gouvènman sa a pral, men fonksyònman gouvènman an. Men kòman ke l pral ye, men ki jan l ap, men sa k ap gen ladan l, men kòman, men kòman tout bagay pral chanje. E, alò, m pa konnen si m ap gen tan di l. Ou gen 2 minit pou n, pou n rezime, epi demen si Dye vle n ap, n a fini rès la. An ale. Ebyen oke. E, pou kesyon, tousuit apre ke, demen si Dye ve, si ke m ap, demen si Dye ve m ap. bay fonksyònman gouvènman. Yap lap lap trè bon. Men kote kote m vle vini an se nan la wi nan lamò w la. Wi Jovenel lè a pral rive. Lè a pral rive. Se sa Bondye di w. Ki ve di e. Se sa Bondye di w menm. Wi lè a pral rive. M pa ka ba w egzakteman yon jou. Ki jou. Ki lè. Ki lè men li près non pou ane an li pap kite l fè 2000 li pap kite l rive 2022 an. Li pap kite l rive 2022 an. E paske l pap kite l. Se sou pouvwa a lap fèl lap pranl se sou pouvwa a Saw dim la. wi sou pouvwa a sou pouvwa a e tou swit lap mete moun pal la moun ke Bondye pral mete an Moun pal la se pou dirije peyi se an yon moun spirityèl. yon moun spirityèl se yon fanm se yon fanm se yon fanm lap ye. E Bondye poko banm lòd pou mwen di kiyès. E mwen tap priye Bondye tout maten an pou m te mande l èske se pou m di kiyès. Se yon fanm ki nan bwat leta yo? Yon fanm spirityèl. Li pa ni nan legliz, li pa ni andan okenn pyès oubyen okenn asanble. Li pa nan okenn pyès biwo leta non. Fanm sa son fanm Bondye menm. Son fanm Bondye. Chwazi menm k ap kapab gouvène avèk Jezi Kris. Men, se pa e pa li menm k ap e wayòm Bondye an se pa li. Fanm sa a se kòmsi reprezantant Jezi Kris la ap ye, men se yon wa k pral gen nan peyi an. Wa sa a se yon wa e se reprezantan Jezi Kris la ap ye tou. Se pou le wayòm de Dye. Fanm sa a li menm l ap la pou l anonse le wayòm de Dye. E sa k fè l ap. Gentan gouvènman sa ap kanpe dabò. E demen si Dye ve m ap gen pou m kapab di tout pil fo pwofèt, fo kris ki vini sou non Bondye ki di yo pral wa, yo pral lòt bagay e poutan ki pa gen pawòl la. Ki pa gen pawòl la. E mwen menm demen si Dye ve m ap gen pou mwen esplike gouvènman sa avèk bib lan se yon gouvènman se yon pwofesi ki ekri nan bib lan. e wayom Bondye an ekri nan bib lan e konsa demen si Dieu veut map kapab di kijan tou kijan kijan Bondye li menm li pral fè gouvènman sa e peyi an dè ke Bondye prezidan an li mouri epi lapè ap blayi nan peyi an pral gon sekirite total e fi sa se li menm Bondye chwazi pou restore legliz li an legliz primitiv lan Ki labib te di jezi te di lamò pap gen pouvwa sou legliz sa se legliz sa k pral restore nan gouvènman bon ki pral kanpe an bondye pral map gen pou m di de mesye sa bondye pral fè a legliz aktyèl yo ki la legliz aktyèl yo ma gen pou m di sa bondye pral fè avèk yo epi pou li kapab vrèman restore legliz li paske se avèk dye nèt peyi dayiti pral chanje pou l pot on soulajman pou Tout malere yo. Pou tout moun k ap soufri yo. K ap tonbe jan chante a t ap di talè a jan madam nan oubyen sèvant lan t ap chante t ap di dlo nan je l li pa ka peye kay timoun yo ap kriye e Bondye pral pote yon soulajman pou tout moun k ap soufri yo e ki ap anba anba kidnapin, anba grangou, anba lavi chè, anba pa ka pa gen kay pou rete, anba anpil kout bal k ap tire, epi latè fini arid nèt, pa gen, latè pa pwodui, Bondye pral, mwen di ou, ti, gouvènman sa se kòmsi se yon ti wayom, yon ti wayom li pral bati, paske se pa vrèman ko wayom Jezi an, pou wayom Jezi an vini fòk malè, senk malè m te konn ap anonse yo vini avan. Se lè gouvènman sa a fin etabli epi Bondye fin rasanble tout eli l yo, epi kounye a la, lè sa a senk malè a tonbe pou l retire tout mechan yo, se lè sa a Wayòm nan ap vini. Paske pandan gouvènman sa ap la, tout mechan yo ap ankò la. Y ap fini pa y ap fini pa defa pa fini grenn pa grenn, men y ap ankò la. Men lè Wayòm nan, yo pap la menm. Yo pap la menm menm menm. Dlo a, dife a, tranblemanntè a, van tanpèt la apral avè tout nèt. Yo pap la menm se selman les elus de Dieu kap la pou le wayom de Dieu. Antouka soeur Laura m pap gen tan pran tout detay yo 5 heures 3 m oblije fini emisyon an demen si Dieu veut nou va nou va fin nou va fin pran rès bout lan puiske fòm konnen kijan gouvènman an pral ye wi li enpòtan ap pral etabli fòm de moun ki pral ladanl yo kòm ou te gentan di m pap gen senatè ni depite wi men palem anpil lòt bagay wap gen pou palem de majistra èske wap gen majistra èske wap gen wi jij Jij, lopital, tout. Ap gen tout bagay sa yo. Non, kòm si m ap pale de tout bagay sa yo. Ok, wè, wè, li t ap enpòtan pou ke nou konnen e pou pi devan kòman sa pral ye. Avan tou, mwen. Sa nou an, Marc, kèk kesyon. Mwen gen yon ti, mwen gen yon ti, mwen gen yon ti, yon ti anons tou m ap ta bay tou. Mwen ap mande demwazèl, silvouplè, ki te voye mesaj dènyèman, li di nan 10 jou Bondye pral fè yon triyaj nan peyi Dayiti. Mwen kwè sa. Mwen pa gen dout de revelasyon lan li fè chili an map mandel silvouplè map pral bay nimerom tou mwen senyè a vle tou poul rantre an kontak avèm tou e li bay plizyè non ke bondye ap mande dè moun ki te nan anliy nan ki vire gad dèyèl site yo m li gen dè mesaj m pa konn sou jwenn mesaj sa a deja ki vrèman vrèman vrèman di pou ayiti son demwazèl kap viv chili bondye ki bal mesaj lan epi bondye dil Li bay li. Ok. Bay li. E m ap gen pou m mande demwazèl sa si tout fwa Bondye fè l jwenn mwen. Si tout fwa Bondye fè l jwenn mwen. Nou salye PDG Ivers Abraham ki branche n lan nan Nouyòk, direktè radyo a ki branche n live nan Nouyòk wi. Ok. Mwen ap mande demwazèl sa pou l pou l ta chèche e m pral gen pou m bay nimewo m tou. L ap gen pou l chèche an kontak avè m e Bondye. Li vle sa bondye li vle sa lè fini map tou di zanmi. Avan nou fini gon moun ki alò ki ta va poze kesyon sa sou facebook sou rezo la eske gon dat presiz pou lanmò prezidan eske pa gon dat yon mwa ke ou konnen ke ou ka fikse men se toujou sou menm manda se a di pandan 5 an preske fini se la li pa ye. M pa ka fikse dat la men sof ke li pa lwen ditou. E e yap e e ou pa li pa mouri li rete 2022 e byen tout moun pral wè ke son fo profèt ou ou ye men Bondye ap tandem men Bondye ap tandem Bondye pap kite pitit li a wont e Bondye pap kite nonl sal tou Bondye pap kite nonl sal tou mwen kwè sa mwen kwè sa paske se lik kenbe peyi an e pou je ki fè Jezi poko delivre peyi an. Men ou dim ke depi sa ta va fèt depi ke sa ta va fèt tout kote ap anpè nan peyi a. E se le mond ki kom si m ta di w se kris. E pa kom si non se kris ki vini men se pa vreman jou vreman jou retou kris lan se 5 malè lan men sa se yon avan gou pou l montre kote l pral gen pou renye su latè lan. Ay sè Lora koze w anpil m pap. Kozew anpil m pa k gete. Mwen pa konn si mwen bezwen bay nimewo m jodi an oubyen demen. Oh enpòtan, enpòtan. Kòmanse bay nimewo depi kounye a. Ou pral wè gen anpil moun ki pral ekri w la e pou yo eksplike yo. Bon m oblije di yo sa, m oblije di yo sa. E mwen te pèdi telefòn mwen 2 fwa, yon ane pase nan Okap Ayisyen, ane sa ankò nan Okap Ayisyen. Mwen pran sim yo, mwen gentan Bondye gentan fè m gen yon lòt telefòn men malere, e pa malerezman se Smemèt la k mande m pa sòti a telefòn. Mwen kite telefòn mwen nan men mari m. e ke yon moun sil bezwen yon plis enfòmasyon ke li kapab jwenn men vrèman gwo bag gwo lo sa bon dye ki enpòtan pou ayiti yo mwen poko di yo. Mèsi anpil tout moun ki ap swiv nou mèsi pou pasyans nou ak atansyon nou mèsi pou fidelite nou pa bliye nou nan okazyon spesyal se edisyon spesyal pandan tout la semèn jan ou wè spòt la di li an ebyen nou menm nou la e m panse ke tout moun ki konn priye, ebyen nou rive nan yon moman kote ke pi fò Ayisyen dwe mete a jenou pou kapab priye pou ti peyi sa, pou kapab priye pou ti rès ki rete a.